temps de voyager à nouveau, évadez-vous de votre réalité en toute sécurité, au-delà de votre quotidien. À la rencontre de gens avec qui échanger et partager. Des gens accueillants et des lieux qui le sont tout autant. Des paysages à couper le souffle. Une faune plus vraie nature. Et des aventures qui vont bien plus loin que tout ce que vous aviez imaginé. Ici, vous êtes chez vous partout. Effectivement, dans la journée mercredi 12 août là, qui c'est Journée internationale de la jeunesse. Nous profitons de l'occasion pour nous envoyer félicitations et mots de solidarité ak tout jèn ki anndan peyi a. Nou swete ke leta li menm li pran lè dispozisyon pou l kapab entegre jenès la nan tout sfè daktivite sitou nan administrasyon santral leta a. Pèmèt ke leta ke jenès la jwenn yon meyè edikasyon, edikasyon de kalite nan okazyon joune 12 out la ki se joune entènasyonal de la jenès. E se nan okazyon sa a nan dat 12 out la ke nou menm o nivo de l'OPC, Nou deside lanse yon fowòm miltisektoryèl, yon fowòm ki k ap chita sou sa n ta rele la refòm konstitisyonèl e le rejim politik an Ayiti. Donk, fowòm sa a regwoupe, rasanble diferant pati prenant anndan peyi a. Nou gen de majistra ki ansanm avèk nou. Nou gen de zansyen minis ki ansanm avèk nou. Nou gen 2 minis an fonksyon ki ansanm avèk nou, nou gen 2 reprezantan d'ONG dè dwa de lòm ki ansanm avèk nou e nou gen egalman 2 etidyan, 2 rektè de diferant inivèsite. Objektif sa, poukisa nou pran inisyativ sa, se paske kesyon konstitisyon an, akote de yon pakèt lòt kesyon daktyalite, se yon kesyon ki reyèlman enpòtan. Tout moun konnen ke depi yon sèten tan gen yon deba k'ap fèt sou kesyon refòm konstitisyonèl E nou menm antanke ong, antanke estrikti etatik nan Leta a k ap travay sou kesyon pwoteksyon e pwomosyon dwa imen, nou wè gen nesesite pou nou apwofondi deba a. Nou envite diferant pèsonalite vin debat de sijè sou kesyon Konstitisyon an, men nou menm onivo de LOPC nou pa gen yon pozisyon deja arete sou kesyon Konstitisyon an. Pozisyon arete ke nou genyen, se tou senpleman nou swete ke Kèlkeswa fason yo ta manyen konstitisyon an, ke yo arive a sa n ta rele yon konstitisyon amande, ke yo ta rive a sa n ta rele yon konstitisyon revize, oubyen ke yo ta rive avèk sa n ta rele yon nouvèl konstitisyon, ebyen il fo ke volè dwa zimen an toujou anndan konstitisyon an. Il fo ke prensip de non-diskriminasyon toujou pwoteje. ki se de zaki demokratik nou ta swete ke yo rete ensere nan pwochèn konstitisyon an oubyen nan konstitisyon ki ta sanse amande a oubyen nan konstitisyon ki ta sanse revize a. Nou menm se pa sèlman o nivo de LOPC ki gen de preokipasyon, tout moun ap admèt ke depi 87 a dat nou gen yon konstitisyon ki te gen yon karaktè ase demokratik ki te la e ki la toujou ankò men ki trè souvan vyole pa lè zotorite chaje de lè fè respekte. Gen anpil moun ki di ke pafwa se yon konstitisyon ki inaplikab. Gon pafwa gen anpil moun ki di se yon konstitisyon ki kreye yon sous denstabilite. Gen anpil moun di se yon konstitisyon ki kreye ki ankouraje la kòripsyon. Sitou lòske w ap fè referans a sa n ta rele kòman arive a la nominasyon d'un premye minis o nivo di parleman ayisyen. Donk gen anpil deba ki fèt. Gen moun ki pou yon nouvèl konstitisyon, gen moun ki pou le respè scrupuleux de la Constitution de 1987, gen moun ki di ke konstitisyon an pa gen pwoblèm, okontrè se otorite politik yo ki pa janm aplike l. E se pou tèt sa ke n ap pran tout ide sa yo nou mete ansanm pou n wè kòman ke nou kapab sòti avèk yon dokiman de baz, yon dokiman de sentèz, e dokiman de sentèz la ap gen tout rekòmandasyon, e n ap soumèt ozotorite konsène, au plus hautes autorités concernées, nan pèspektiv deba ki kontinye ap fèt e ki dwe kontinye fèt sou kesyon konstitisyon an. Nou menm nou pa gen yon pozisyon arete pou lemoman jan n t ap di a, e nou pa vle enfliyanse deba a, etandone ke se nou menm ki lanse deba a, nou pa vle enfliyanse deba a, nou pa vle enpoze ide nou antanke OPC. Men pa kont. Sa ke nou menm nou ankouraje a moun ki pral travay sou evantyèl amandman, sou evantyèl refòm, sou evantyèl revizyon oubyen sou evantyèl adopsyon yon lòt konstitisyon, nou. Nou pral fè analiz, nou pral fè deba donk sou e sou dè sijè daktyalite sou sa kap pase donk nan peyi a. Sou sa evantyèlman ki pral pase donk nan peyi a e alò sèt un trè bo tèks donk de Maître Armando e vrèman yon kout klòch pou Maître Armando nan okazyon joune de la jeunesse donk yon tèks kote ke li ou wè ke se se se li kap pale e tout sa l di nan tèks yo donk se verite e tout kesyonman ke lap poze yo e ou pa ta rann nou kont ke se pandan ke Josué ap li tèks sa map rann mwen kont efektivman gen de kesyon ke n pa janm gen repons sou yo pratiquement nan peyi a. E les autorités en fait qui sont donc en place e gen anpil ladan yo tou ki pa gen okenn konesans en fait de peyi a e menm de ministè ke y ap dirije a. Menm leta a menm ke yo fè pati de li a yo pa konnen l e yo pa gen okenn enfòmasyon sou la popilasyon an jeneral. Donk poze yo dè kesyon menm jan ke mèt Ramando ap poze yo kesyon konbyen jenn gason jodi a ki jwe mizik? Petèt le ministre de la culture gen nan pa ka reponn li, paske pa gen, pa gen yon portfolio, pa gen oken repètwa, kot pa gen, pa gen, pa gen yon database e jodi an kote ke tout atis, tout moun ki e vle fè metye sa a e pou yo, pou yo gen non yo anrejistre. Epi dayè, eske, eske Ayiti rekonèt yon mizisyen anfèt kòm Kòm yon pwofesyonèl. Jwe mizik eske son metye? Eske jwe mizik son metye? Donk e di ke se pandan jisteman ke Jojo ap li tèks lan, m ap rann mwen kont efektivman gen anpil kesyon ke si n ta poze yo, gen anpil otorite la ki t ap bèbè. Gen anpil moun la ki nan leta ki t ap bèbè e menm donk o nivo de sèten inivèsite. Donk gen de jèn donk ki ta pratikman bèbè. La m panse ke. Se le wòl de l'IHSI e li pa sèlman wòl IHSI, men il fo ke vrèman nou chèche konnen peyi a, nou chèche konnen enfòmasyon donk pratikman ki gen rapò a peyi a. Dayè ou pa kapab planifye anyen pou peyi a si w pa gen tout done yo. Si vous n'avez pas madame mesye donk an fèt tout lè enfòmasyon, tout lè statistik an fèt sou peyi a. M panse li vrèman enpòtan e men se domaj ke jodi an wè ke ou gon peyi e tout bagay vire tèt anba. menm o nivo di pouvwa, de lotorite menm de leta. O pwen ke jodi an, yon nèg ki chèf, gen ladan yo fò, fò son moun ki akonpanye yo pou di a sa se entèl wi, entèl ki sa? Wi se minis tèl bagay, minis ki sa? Wi minis tèl kote, ki bò? Nan ki lè? Non nan tèl gouvènman, ou pa menm konn moun nan. Paske lè l rive kòm si djòb, djòb l ap fè a epi moun li ye a, ou wè l pa sanble a djòb la. Sètadi ke jodi an pa bliye ke madanm mesye, Ou gon peyi nou pran endepandans nou avèk zam pa janm bliye sa e pa tankou jodi an 2020 wap wè de peyi pa egzanp jodi a kap goumen pou yo pran endepandans yo tankou wè la wè la Guyane gon goumen li kòmanse depi pratikman 2 zon men 3 zan e pa gen zam ladanl jodi a pwobableman nou gen dwa pat Itilize zam pou n te pran endepandans nou nan men Lafrans. Katalòy k ap fè menm bagay la. Ong Kong k ap fè menm bagay la. Donk se mandaren y ap pale. Men pa janm bliye sa, ou gen yon peyi se avèk zam nou te pran endepandans nou. Ou gen yon peyi jodi an, konpozant menm popilasyon an, a 90 pousan, se dè nègre ok ki gon rasin de lafrik donk pifò nan nou pou m pa di prèske nou tout nou se pitit esklav nou se desandan desklav donk sa vle di ke nou abitye nan mache kòrèk sa vle di nou leve nan yon lin kote ke se lin sa yo ba ou se li pou w pran sa vle di ke sa baton an menm donk ou pa kapab gon peyi jodi an la madam mesye pou se otorite epi pou lè w rive yon kote pou moun pa wè se yon otorite Byen antandi, sa se lè w gen kapasite tou pou w kapab bay rezilta wi. Fè sa w gen pou w fè a. Delivre machandiz la. Pa egzanp, si w pa ka bay rezilta, y ap pase w nan betiz. Menm si w te monte sou nenpòt konbyen machin, ou te gen nenpòt konbyen sekirite avè w, ou p ap parèt kòm chèf. Ou pa anyen. E m panse ke jodi a, madam, mesye, le pèp ayisyen sè te pèp inik. M pa konn si nou nou rann nou kont de sa. Pèp ayisyen se yon pèp ki inik. Nou inik nan fason pa nou. E kèlkeswa moun nan jodi a ki se Ayisyen k ap viv nenpòt ki kote nan nenpòt ki peyi sou latè, de tanzantan w al gade figi w nan glas. Menm si ou nan yon zòn kote ke se etranje sèlman w ap viv avèk yo, ou pa janm tande yon mo Ayisyen, men gen yon lè, w al kache nan twalèt la pou w di nan mèd, ki kaka m fè la a? Ou di l. Wi! Menm si. Lè w fin pipi ou pa fouti pa krache dèyè l. Lè w fin pipi ou pa fouti pa krache. Ok fò al nan twalet la kanmenm pou wap gade tèt ou nan glas epi wap fè yon rezime de jounen an si w te fè yon erè ou te fè yon betiz pou w di shit man ki kaka m fè la ok men se sa fò w konn sa ayisyen ye wi sa di ke nou se yon pèp ki inik nou inik nan jan nou ye Jan nou pran peyi a, nou pran endepandans nou, jan nou goumen, jan nou batay, sa fè ke jodi a jiska prezan. nan devan anketè ULCC yo. Pise se pa direktè jeneral la ki pral tande non, se 2 anketè asèmante ki pral tande moun yo. Ebyen li pat desann sou rekèt avoka. Kamèn Kantav, Mèt Samyèl Madisten, yo prezante yon sètifika medikal ki mande yon repò kote 2 pati yo pral deside yo menm yo sanm ki dat k ap bon pou granmoun nan li menm li vin reponn kesyon ULCC. Mwen di granmoun se parapò a laj li, M gen anpil respè pou granmoun se malere granmoun nan nan sal ye a nan laj granmoun nan m pa kwè li ta dwe nan pil rakonte sa yo ebyen li pat vini e kounya yap tann Youri Latòti jedi kap vin la jedi kap 13 out 2020 yap tann. Yap tann li. Yap tann Youri Latortue nan nan devan ULCC e nou wè tout sektè demokratik la yo fè solidarite yo fon kò avèk konvokasyon sa a kote yo tout anonse yap reponn yap reponn prezan pou al akonpanye senatè Youri Latortue nan kad konvokasyon enspektè oubyen anketè ULCC yo pral fè yo pral tande Youri Latortue jedi e kap vini la. Ann swete tout bagay li byen pase, ann swete tout bagay li byen pase, ou se jodi a se kon se se lavi k konsa, se lavi k konsa e ou konn ap rele nan kad misyon ou. E jodi a se ou menm yap tande paske lavi a se sa se ki bay anpil ki dwe pouse anpil moun reflechi pou di tèt ou lèm nan pòs sa lèm la men ki konpòtman m dwe genyen pou demen pou sa pa rive m toujou bat pou dèyè kay pa janm tounen devan pòt Ou konprann? Devan pòt pa, pou devan pòt pa janm tounen dèyè kay, e toujou bat pou sa. Donk, Youri Latortue k ap la pou l al reponn kesyon ULCC. Apre dizan, dizan chèf, ou pa janm nan lajistis, ou pa janm nan rakonte. Alò, ULCC pa yon jiridiksyon de jistis, si w vle, men, kanmenm, li la si l tande gen kote gen kòripsyon. E m ap mande, dosye Kedlaire Augustin an, fò ULCC sezi de li. ok fò ulcc yo sezi de dosye Kedlaire Augustin an puiske si gon dam kap mache nan bann radyo pou di li tap travay avèk Kedlaire Augustin Kedlaire Augustin chanje lajan li Kedlaire Augustin pa bay yon goud se gen kòripsyon ladan gen detounman puiske lajan te alwe a yon gwoup moun lajan pa pou ou. Donk fò ULCC sezil de sa. Ok ULCC m swetew al tande tout bann sonò yo tout kote madam nan pale a e fòk ou manyen dosye sa ok se vre mwen aprann nan dosye kit skolè la se se Rosevelt Bellevue Ansyen minis afè sosyal la se li ki epengle nan dosye sa a, se yon dosye ki fini, mwen aprann dosye a li menm li devan lajistis. N ap salye laprès an jeneral. N ap fè tout popilasyon an konnen, nasyonal e entènasyonal, ke Madam Carmen Immaculada Cantave, pa janm mete yon goud nan lona. Tout traktasyon kap fèt la a son fason pou yo rive sou sib la. Gen yon sèl prè ki fèt nan lona, se fèm Latòti ki fèl. Prè sa a evalye a 70 milyon de goud. Sepandan, nou pa prete nan Onama. Ni nan Ona Pharma. Banm ban nou nouvèl la, nou envesti l nan pwodiksyon nasyonal e depi lò, prè sa a peye regilyèman chak mwa. Kounye a, pèp ayisyen an k ap gade m e k ap koute m, nou ka wè kote pwoblèm sa a sòti. Se koz rapò Petwokaribe, Dèmalòg, Sofiday elatriye, Se krim finansye sa yo ulcc pou ulcc al ankete nou pa vle pouvwa a panse ke pèkisekisyon politik sa a ka fè nou pè e di yo bat nou di yo batay la kare se la a nou fè E nou ta renmen konnen ki medya? Zenith FM. Zenith FM. N ap di Zenith FM gade byen pou l wè. Nou sot ba w eksplikasyon an e m kwè tou se jounalis ki tande trè klèman pozisyon Senatè Latòti ou byen enbi de kòmansman a la fen sou fèm Latòti, Kòman prè a te reyalize? Nou tout konnen trè byen ke Senatè Latòti se yon òm respektye. Li pa t ap janm al rantre nan okenn bagay dwategòch avèk kikeseswa. Se jis yo vle pèsekite Senatè Latòti. E se pou sa. Nou tout, pèp ayisyen, ala wonn badè, se pa sèlman Manm Ayiti an Aksyon, se pa sèlman Kòdinasyon Depatmantal Lwès k ap akonpaye senatè a, men se pèp ayisyen k ap akonpaye senatè a pou n al mande dekiprevyen. Paske moun ki gen lajan petro karibe nan men yo, moun ki gen lajan sofiday nan men yo, moun ki gen lajan dermalod nan men yo, nou wè ULCC pa envite yo. Yon moun ki fon prè suivant les règles de l'art Akila Kantav, manman senatè Youri, pa t prezan nan devan anketè ULCC yo. Pise se pa direktè jeneral la ki pral tande non, se 2 anketè asèmante ki pral tande moun yo. Ebyen li pa t desann sou rekèt avoka. Kamèn Kantav, Mèt Samyèl Madisten, yo prezante yon sètifika medikal ki mande yon repò kote 2 pati yo pral deside yo menm yo sanm ki dat k ap bon pou granmoun nan li menm li vin reponn kesyon ULCC. Sa map tande nan media yo, dosye Youri Latortue ki, m tande ki pral devan ULCC si m pa twonpe. Dosye sa a, m pa konnen kisa avoka yo pral fè, si gen koripsyon ladan l, m pa montre bouch. Men, si l pa gen koripsyon, nou pitit Dessalines, si nou estime se pèsekisyon politik, ebyen nou pral kanpe. Pou n defann sa? Sa vle di kisa? M ap gade pouvwa a tankou sa y ap fè a Dimitri Vorb, ou ka toujou gen kontra avèk moun, avèk Leta, ou ka toujou gen prete nan men Leta, men si se yon dosye prè, swa li kòmanse fè ekonomi. Men m poko wè bon sans kesyon sa a. Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a. Machann Zen Ayiti, se sèl platfòm sosyal YouTube ki pa janm nan voye monte sou. Sa map tande nan media yo, dosye Youri Latortue ki m tande ki pral devan ulcc si m pa twonpe. Dosye sa a, m pa konnen kisa avoka yo pral fè, si gen koripsyon ladan l, m pa monte bouch. Men, si l pa gen koripsyon, nou pitit Desalin, si nou estime se pèsekisyon politik. Bon sans kesyon sa a, se sa. Nou se Machann Zen Ayiti. Kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a. Machann Zen Ayiti se sèl platfòm. Donk sa, si tout bagay ale byen, selon enfòmasyon yo, nan 2 mwa n ta sipoze gen kouran 24 sou 24 Pòtoprens. Ok, e kouran sa a, ou sonje Martin Debat t ap poze kesyon sou li. Mateli pa ta poze kesyon sou li nan ki kondisyon Ayiti pral jwenn kouran an. Enben, La Turki ap vann Ayiti kouran an 11 cents, 11 cents 80. Ok, men objektif la se ta pèmèt ke kouran an li koute Leta Ayisyen 8 cents. Ok, donk la m panse ke se vrèman donk il n'est que d'attendre se dòt tou pou n kraze pou n konn èske sa a vrèman efektivman donk si n ap arive Genyenl madam mesye doken nan peyi a. Si Bondye bò kote prezidan Jovenel Moïse mwen di n sa wi si Bondye letènèl papa granmèt la Lwa yo bò kote l. Espri la nan peyi a bò kote prezidan Jovenel Moïse menm si l pa rive bay kouran 24 sou 24 l ap arive bay kouran kanmenm menm si se 18 è 20 è pa jou. E nan final la ye la. Dènye goumen an. Tande mon frère. Enfòmasyon de sous la. Dènye konba. Dènye konba a. Ok. Enfòmasyon de sous la. Petèt nou ka petèt tande sa deja. Nou akò avèk la Turquie. Jovenel Moïse pral resevwa 3 plant flotant. Sa vle di ke ki sa ap rantre nan tout? 3 gwo bato. ki kapab bay kouran nan 3 zòn nan 3 zòn diferan de kapasite minimòm de 50 megawat a 100 megawat. 3 depatman? Yo ka mete nan Latibonit epi li bay kouran tout kote yo. Ok. Sa se pou amòse pwogram nan ke l genyen an. Men prezidan p ap jwe! Talè non mon frè. 150 milyon dola dawonn nan gentan te bloke? Chèk gentan emèt? Gen lè te bloke bagay Tande konsa. monfrè, chèk gentan emèt? A bon? Sa di ke si Bondye kanpe avèk Jovenel Moïse egalman lè sen, wè si gon bagay misye ap Lè rive sen lè fè, zanj. wè si gon bagay lap rive fè pandan manda l la, se kouran. Madanm mesye, sa se enfòmasyon nan emisyon Maten Deba. Jodi a fòk mwen di n ke Ke tout yon sistèm ki la nan kesyon kouran. Eske n konnen ke mwen menm Louko Dezi m wè a de je pa m, mwen mwen di n sa. Mwen wè a de je pa m, de nawè m. Mwen fè Pòtoprens, Ansafolè menm atela tout. M fè Ansafolè, m pase nan mòn nan lè a, m al tonbe Pon Mago, pou m al tonbe Balenbe. Fè m ate sou tout wout la. Tande wi. Map gade poto ke moun yo ap koupe. Poto bwa yo wi. Yo mete manchèt ladan yo. Oh! Gade mon frère. Ah wi. Yon sabotaj misye. Ou te la? Ou te la? M te la, m te la, m te la. M te la. Yo di gon sabotaj kap fèt la. Eske Jovenel Moïse pa gen kapasite pou l kanpe? M pa konnen. Nan kesyon kouran an, prezidan paka pale jodi a ankò. Se manti li ye. Se tel kretinisme de sa part. Enben sa wap banm la. Esa m di w la wi. Enben manti. Enben l vin manti menm wi esa m di w wi. Enben kesyon li la ete ere. Sa e BS. Wi wi wi ere. A se manti li ye. Ou raple w. Mentnan nan kesyon kou Robert ateta tout li paka pale jodi a. Non misye paka pale. Ok mentnan jisteman si Bondye avèk li. Menm si misye bay vag mwen. Tande si Bondye avèk li. Si Bondye avèl. Evèk lè se avèk Jovenel Moïse kòm prezidan. M pap ba nou manti. Sa l sa ki gen la kòm izanp la paske 3 Twa plant flotant yo ta sipoze kòmanse rezoud pwoblèm nan. Mentnan ki kondisyon ke Ayiti ap gen avèk la Turki, sa se yon lòt deba. Konbyen ap koute Ayiti tou, èske w la? Sa se yon lòt deba. Peu importe le prix depi gen rezilta. Depi gen rezilta kòrèk. Pafè. Men mwen map tande prezidan sendika alò se kòdonatè a. Atansyon bouch la wi. Atansyon. E map tande li maten an. Ou ta pral frape sendika mwen. Non alò. Map tande emisyon yo maten an, ba yo pa anonse byen. Erezman li pa tap bon, di li pa bon. Antouka, map tande l, li pa, li pa, li pa banm enpresyon ke gon bagay ki pral fèt. Paske, se pa prezidan pou m tande, se teknisyen yo. Se moun ki konn domèn nan k pou pale. Wi men konba pou konnen mon frè. Se moun ki nan domèn nan teknisyen yo. Ann prezidan gentan bay manti pou l bay la deja. Jovenel Moïse kòm prezidan bay manti nan fè kou an. Mentnan nou menm kòm moun k ap chèche enfòmasyon m vin ak enfòmasyon pou nou. Nou ka jije l jan nou vle ok men nou menm nou la pou n analize ok nou vin ak enfòmasyon pou ou. Mentnan pa bliye dosye kouran an mwen di n sa deja. Se tout yon sistèm. Jodi a gon direktè jeneral ke nou pral tande tout alè Reginald Reginald Petit Homme sou kesyon sa. Gon direktè jeneral ki rele Michel Présumé. Malerezman pase Michel Présumé ok trayi l. Trayi misye son pase. Paske e m pa kwè misye pral kanpe la. Paske jisteman li fon djòb sal kont peyi a sou gouvènman Rene Garcia Préval. Men sepandan, Michel Brezime se youn nan pi gwo teknisyen ki gen la aktyèlman, madan mesye, sou kesyon kouran nan peyi a.